Sa fèt, si randevou an te lakay ou, èske ou ka prezante ou pou tout moun ki ap gade la? Ok, bonswa tout moun kap gadem la, mwen mwen se Jean Steven Alneus e mwen se CEO Edgegamer e mwen la avè nou avèk ti randevou so nou pral pase yon bon ti moman ansanm. Pale nou de Edgegamer. Bon, Edgegamer jan ke ou tandel la se. E de mo ke mwen mwen met ansanm ki se Haitian epi gamer. E mwen mete de mo sa yo ansanm jis pou m ka fè reprezantasyon tout gamer ayisyen. E non sa a li vini e jis konsa konsa. Bon kòm mwen wè ke l bon epi anpil moun ankouraje m avèk ide a so mwen mwen toujou ap vanse avè l. An reyalite ki objektif HGamer menm? Objektif EdgeGamer se reprezante tout gamer yo entènasyonalman. Donk nou kapab fè aktivite a an Ayiti epi nou reprezante Ayiti nan yon event k ap fèt aletranje. Tankou ane pwochèn la, trè pwochènman, nou pral nan Expo E3 k ap fèt Los Angeles. Nou prale Santo Domingo nan yon chanpyona k ap fèt. Objektif la se reprezante mond gaming nan an Ayiti, montre letranje ke se pa sèlman jwe ke moun yo jwe jwèt la pou plezi, nou montre tou ke nou kapab evolye avè l, patisipe nan event ke y ap fè yo. Presedamman nou te fè kèk ti aktivite, jeu video, chanpyona, tout sa. Nap panse pou game ayisyen yo. Mwen aprann ke nou gen yon chanpyona ke nou fè e kòman nou pwosede a sa? Èske nou gen moun kap sipòte nou? Kijan nou fè? Wi, avèk ide chanpyona e nou gen sponsò ki avè nou, kòm nou ka wèl nou gen Adidas epi nou gen Topson ki sipòte nou anpil, nou gen Swag Store, Lotiki, nou gen e. Ti randevou tou ki avè nou. Nou gen anpil lòt sponsò ki avè n, k ap mache avè nou. Eske n ap rete nan kad fè chanpyona? Eske nou ap gen yon website epi n ap konseye moun? Eske n ap gen yon boutik an liy? So, kisa Edremè gen apre? Apre nou gen anpil bèl lòt ti ide. Nou gen yon chèn YouTube ke n ap travay sou li. Nou pral mete an vigè tout je videyo yo, pale de sa k te pase yo, sa k ap vini yo, fè kòmantè yo. So, ap gen wèbsayt la k ap disponib ane pwochèn, n ap travay sou sa la. Pou yon gemè ayisyen, l ap ka enskri pou patisipe avèk sa k ap fèt sou sit la. W ap ka achte an liy. Si w yon gemè ou renmen, ou kapab mande l, y ap jere sa pou ou. e statistik tout jwè ki patisipe nan event ke nap fè yo ki se chanpyona yo nap ka wè yo e pou lòt gamer yo tou nap panse pou yo nèg ki pa renmen fifa yo m konnen gen nèg ki pa renmen fifa e nèg ki renmen mortal combat street fighter and stuff nap panse pou nou tou se pa sèlman fifa ki genyen nou gen anpil bagay nan package nou so se ti pa ti pa nap vanse. Èske ou ka pale nou plis de pwochen chanpyona ki pral genyen an? Kisa ki pral genyen de diferan ladann e ke moun ki pral enskri yo oubyen moun kap vin gade yo ka benefisye? Ok. Ane pwochèn, n ap panse pou nou fè yon bagay ekstrèmeman pafè pa rapò avèk edisyon presedan yo. Ane pwochèn n ap genyen kòm inovasyon live streaming. Nou konnen ke gen anpil moun ki pa vrèman abitye avèk live streaming nan video game, so se plis online yo fè l. Electronic Arts fè sa anpil. E ap gen HDMI split lan, jan n te konn fè l nan edisyon preseden yo, ap gen crossover a, kote ke yon gamer devan televizyon pal lap jwe kont yon lòt gamer, epi yon moun ki paka fè deplasman yo lap ka gadel live sou sou twitch, nou gentan ap travay sou sa a la pou nou metel sou pye, e ane pwochèn ap gen anpil sipriz pou moun kap vini yo, so moun ki ap vini yo yo toujou ap le pli souvan sa ka rive ke w pa pran feeling nan sa kap fèt la a. Ou gendwa pa di bon ok m pral m pap gad tèl match, gen animasyon DJ, ap gen lòt ti aktivite ke nap fè pou moun ki la yo enjoy avè nou, ap gen ti ti prim, ti kesyon, ti bagay kap fèt pou moun nan entèraji nan aktivite a e sa ke nou genyen kòm sipriz tou byen ke map fè pa avè nou e chanpyon e twazyèm edisyon an avèk dezyèm nan L ap al reprezante HKU avèk Ayiti nan yon chanpyona k ap fèt Santo Domingo avèk yon sponsò ke nou gen aletranje ki fèk vin avè nou la ki se Edjun VR k ap travay nan video game nan tou men se plis nan virtual game yo li ye. Donk n ap aranje n avè l pou nou òganize yon ivent Santo Domingo e ap gen anpil sipriz so m panse ke yon moun ki enskri nan chanpyona a li p ap regrèt sa. Ou di 2 bagay ki enterese m la e m panse ki pral enterese tout moun k ap gade videyo sa. Premyèman, an n pale de tip de jwèt. Èske se sèlman playstation, xbox? Sou kisa nou konsantre nou? And chanpyona yo sou kisa y ap fèt tou? Ok. Chanpyona yo y ap fèt sou playstation paske nou wè ke playstation 4 la li plis an vòg an Ayiti. Gen anpil ti jèn ki gen playstation lakay yo olye ke yo gen xbox. E gen xbox tou men nou pa vrèman. mete Xbox la primòdyal, se sak fè nou fè yon crossover kote ke nou pèmèt yon gamer Xbox li vin avèk controller l li vin jwe fifa sou playstation nan tou. E pou lenstan poko vrèman gon entèraksyon avèk Nintendo switch lan, se sak fè ke nou paka foure nèg Nintendo switch yo ladan l men se pa bliye ke nou bliye yo. E nou pa fokalize nou sou yon tip de jwèt presizeman, so se sak fè nou entèraji avèk tout game yo sorry. Ann fon ti edikasyon. Gen anpil moun ki rale VR yo pa konn sa ki VR la. Ok, VR se Virtual Reality. Nou konnen ke gen linèt virtuel ke moun nan mete nan zye l pou li wè bagay la pi pre l, pi reyèl. Donk gen anpil moun ki pa konnen ke son son bèl inisyativ ke moun yo pran lè yo kreye virtual gaming nan kote ke w ka wè mond lan an 360 degre. Ou santi w ke w anndan jwèt la vre. Lò ou wè w lonje men w, ou move tout bagay, ou santi vibrasyon yo, ou santi percussion ki gen nan baay yo. So virtual gaming nan, kote ke m pran egzanp, gen moun ki tizè e kous, sa ka rive ke w ap jwe yon kous, ou wè ke w anndan machin nan vre, w ap move a machin nan, levye tout bagay. Virtual la se yon fason pou yo fè w entèraji plis avèk sa ke w ap fè a. Kontrèman a fifa kap pran tijan difisil yo poko ka mete w nan plas Messi oubyen Cristiano Ronaldo and stuff men yo pran se plis pou misyon yo, jwèt tire yo epi kous machin yo. Fè yon envitasyon a tout moun ki petèt ka vin jwe oubyen petèt ka vin enskri e ann di kòm dènye mo pou entèvyou sa premyèman. Ok, sa ke map di tout moun, si w son gamer pa wont di ke w son gamer. Paske le pli souvan yo panse ke game son bagay ki fè w pèdi tan w. E poutan se pa vre. Mwen menm son ti zè game mwen ye janm di w la e map salye ti zè game tou ki se yon patenè nou. E yon ti zè jwèt, jwèt pèmèt ke ou reflechi pi byen, li pèmèt ke ou devlope yon seri de konesans, li pèmèt ke ou entèraji pi byen tou avèk mond lan. Gen moun ki panse ke Game se bay negatif epoutan si game te negatif achepwen m panse ke Sony, Microsoft, Nintendo pa tap rive la kote yo ye la so mwen menm mwen pa dekonseye nou pou nou pa jwe jwèt konsa tou m pa di nou bay jwèt tout tan nou sa ka rive ke nou gen lòt pastan men jwèt la li la tou so map envite tout gamer pou yo like paj nou sou Instagram e follow sou Facebook. Epi trè pwochènman, nou pral start avèk chèn YouTube nou, nap envite tout moun tou pou yo kòmanse subscribe, e pa ezite tou bay Adidas avèk Thompson avèk ti randevou e ti follow yo sou Instagram avèk Twitter epi Facebook, so nou pap regrèt. Ok, mèsi anpil. Ok mèsi ou menm tou ti randevou kite nan kay la avèm.